Li rele Medina, li gen 15 an. Sa w pral tande a, se yon deklarasyon ki ka choke w pandan tout jounen an e menm tou ka kontrarye w pandan konbyen mwa. Nou tout gen manman, nou gen papa, nou gen pitit e se yon sikonstans grav bandi lage peyi a pou jodi a. Bonjou, bonswa tout moun, m kontan ansanm avè n. Jodi a se 21 desanm 2022, ou konekte Rezo Enfòmasyon Sofya TV 83. Byenvini sou dènye nouvèl yo. Sou Radio Caraïbes maten an l t ap eksplike kalamite l apre nèg ak zam fin anvayi lakay li, mete dife e l fè konnen tou li gen kèk tan depi l pa tande nouvèl manman l ki te anndan kay la, ta sanble yo boule manman an ak tout kay la jan Medina rakonte a. Ayiti Dosye Politik, Bagay yo pran yon lòt nivo, nou pral antre nan enfòmasyon yo lè w pral tande gwo revelasyon ki fèt sou Claude Joseph. Administrasyon leta a ki tonbe nan gabji, ou pral tande kantite lajan mesye yo t ap gaspiye e ki kote tou Claude Joseph soti li rantre la. Pa gen oken kanpay de denigrasyon, men pou otan enfòmasyon yo konfime Jovenel pa t gen lechwa, yo te oblije rale zam sou li pou l te chwazi Claude Joseph e menm moun yo di tou se gagòt, se gaspiyay ki t ap fèt nan Repiblik Dominikèn. Mwen ret anndan, manman m di konsa. Lodji nan, ou la, sèl kabann ou rete ou kouche sou kabann, ou pa fè w sot deyò. M di a manman m pa ka sot deyò tande. Kounya li fòse m kounya m sot deyò, m kanpe bò lari a. Gon ide ki di m konsa, antre anndan non. Lè m antre, m jwenn nèg yo tire anndan, m tande bri tire, epi lè m kanpe, m wè gon nèg ki wè m kounya yo montre m yo tire dèyè m, kounya m kouri. Men ou pa tande manman w rele, li pa t gen kenn kri. Sèlman ou tande ti ri a. Epi, apre sa, lè w retounen yo met dife nan kay la, sa vle di kay la boule nèt? Wi. Tout bagay monte anndan. Men lè n al chèche, lè, m panse ke gen moun ki akonpanye w, ki ale nan espas kay lan, sa w wè? Lèm tounen gon mesye ki di konsa wi paskem wè yon bon timoun ou ye wi wè li moutrem zam nan yo di konsa wè yo voye yo vrem dyo pa vin bò isi an ankò tande li fèm li fèm ale. Donk sa vle di ou pa retounen vreman nan espas kote manman ou te abite a kot nan kay la? Non yo dim pidam vin nan. Ou pa gen fanmi ou pa konn kote papaw? Papam mouri depi lèm te bebe. Manman w pa gon sè, yon frè? Ou pa konn, ou pa konn, ou pa konn lòt fanmi w? Non. Kote manman w sòti nan, nan peyi a kote li konn ale? Li pa konn al an pwovens avè w? Non. Kijan manman w te rele? Josette Pierre. Josette Pierre. Ki sa l te konn fè kòm aktivite? Te konn al vann. Donk lan ou menm sèl pitit li ye? Wi. Li te fè 2 marasa, li mouri m fè 2 marasa yo. Ah ok. Ok. Kounye a, sa w ta swete? Oh! Se de nèg ki gen menm non. Si yon moun ki nan palè w konnen moun ap di w a se de moun ki te gen nan palè k ki gen menm non, gen youn ki ti, gen youn ki nòmal. Se pa ti Klod non, te gen yon ti andedan palè nasyonal. Mwen voye yon liv ba li. Mwen te prepare yon liv sou la diplomatie ayisyen. Ede peyi a monchè, ede peyi a nèt monchè, ede peyi a. Non, nou va al nan listwa. Nou pral nan listwa, mouchè. E de peyi a? E de peyi a? E de peyi a? E de peyi a, mouchè? Ou gen ti Renal, ou gen ti Renal ki te bò kot prezidan Jovenel. Ki Renal? Liberis? Non, non, ti Renal. Ti Renal. Ou te gen Renal Liberis, ou te gen yon lòt Renal. Ok. Misye se te patnè kòkòday prezidan Jovenel. Klè! Ann avanse. Avè, ou te voye. Mwen te voye yon liv bay Ti Renal. Mwen te voye yon liv avè tout chèk yo bay Ti Renal. Tout dosye nèt ki te soti nan konsila a. Fò m fon ti retounen pou ou chonje 6, 7, 8. Èske Prezidan Jovenel pral tonbe? Benoît Laguerre te ann Ayiti, li monte an Repiblik Dominikèn. Sa fè dcpj dwe siveye Benoît Laguerre. Tout ekip Claude Joseph yo yo dwe swive nèg sa yo nèt. Tout nèg ki te apiye Claude Joseph nan diplomasi a e tout nèg ki te antre nan diplomasi a sou Claude Joseph fò yo siveye yo. Nèg sa yo son danje yo ye pou peyi a. M pale sou Kobgi. 6 7 8 anvan prezidan an te te pran nan peyi blò, peyi lòk, Benoît Laguerre monte an Repiblik Dominikèn. Anvan prezidan an mouri, 2 jou anvan prezidan an mouri Benoît Laguerre monte an Repiblik Dominikèn. Anvan lòbèy ki sot pete la sou Ariel Henry a, Benoît Laguerre monte an Repiblik Dominikèn. Chak kou pral gon lòbèy nan peyi a kap prepare ou ou konnen misye son rat li ye. Se pa rat pa kaka non Benoît Laguerre se vrèman rat la, rat salon. Depi yon bagay pral tonbe li monte Repiblik Dominikèn. Kounye la kisa pou m kapab fin byen ateri sou ou. Lè ke Tema fèm pale a prezidan, prezidan di, Petit, ou gen menm non avèm. Ou son danje. Paske non Moïse la se pa yon non ki jwe. Misye di, ou gen menm non avèm. Map baw pawòl mwen. Mwen pap ka revoke 13 Longchamp. Oh! Paske se pa Therese Longchamp m te bay djòb la. Oh! Mwen te bay Depite Benoît Laguerre djòb la. Oh! Jovenel di w li pap ka revoke Therese Longchamp. Le prezidan Jovenel di m ke li pat bay Benoît, li pat bay Therese Longchamp, madan Depite Benoît Laguerre lan, djòb. Li te bay, li te bay Joseph Benoît Laguerre djòb. Men pandan nap pale de Joseph Bernard Lariviere fòk nou pa bliye te gen yon gwoup depite ki te kore Jovenel Moïse ki tap mache fè dezòd nan diplomasi a an 2016. Sa ke se tout nèg sa yo ki aliyen yo kal mennen Ti Claude bay prezidan an. Paske nèg sa yo te gen yon bòs. Nèg yo gen yon oligat ki se bòs yo. Kiyès li te ye? M ap vin avè w mèkredi. Fò w kenbe 2 ti bagay. 2 bagay la. Tande, nan tande, nan 10 depite sa yo, kiyès tande? Nan 10 depite sa yo, ban m yon grenn nèg. Mèkredi m ap voye foto a. Lè m voye foto a, pèp la ap rele anmwe. Tande monchè, tande, tande. Ou ka ban yon ti bagay tou. Ban yon ti lòsyè. Ban yon ti lòsyè. Non se lòsyè. Bon bòs la kiyès li ye la avè an jeneral. Mwen pa gen yon mwen pa gen yin non nèg yo se foto a m gen map voye foto a ba ou m di w paske m gen nèg pa m ki te fè foto avèk nèg yo m gen foto nèg yo mouchè Men e bòs la kiyès li ye E bòs la kiyès li ye. Thérèse Longchamp fè konnen li menm li gon sèl bòs bòs li se le Renoldip. Se Thérèse e se Benoît l bay djòb la e pa madanm ni. Donk piske Eske Claude Joseph te la lè sa a? Non reponn mwen non. Enben ki moun ka pral bay prezidan Jovenel Moïse e Jovenel Moïse? Se ekip Benoît Laguerre lan wi. Se ekip depite sa yo ki lonje prezidan Jo e ti Claude wi. Ti Claude se pa entènasyonal non ki bay ti Claude. 37 mil dola 37 mil ki vin dola. jwenn konsila chak mwa. Men kot kot kob sa soti li menm? Pafwa se pafwa se e Panama ki bay li, pafwa se Washington ki pe e ki voye ki voye kob sa. Men se toujou lè menm ministè. Ou men men pou pou fè kisa pa egzanp 37 mil dola ameriken pou fè kisa? Pou peye 5 diplomat k anndan an. Epi rès gen toujou gon 17 mil paske pa gen anpil pa gen anpil konsil anndan. Si m ap ba w pa non m konnen m gen 1 2 3 4 5 avèk tou dènyèman la depite Beaugé vin voye yon ti madanm li andedan ki t ap bay bay bay bay pwoblèm nan diplomasi a. Ki Beaugé? Apre sa pa prèske. De depite Beaugé kiyès li ye? Depite Beaugé ki depite li ye la m pa m pa wè kiyès non. Depite Beaugé. Apa mtou ret tann mwen mercredi se an suspann se rele mwen lè w mtou konsa ke bonm mercredi m voye dokiman ee pou toro wi bonm bonm bonm bon bonm kontinye avek aprem fin pale a prezidan an prezidan dim enben li pap kapab manyen terèz lochan se benwa l te bon job li gen poul pale avek benwa laguerre. Apre ke Benoît Laguerre fin kenbe konsila a, li vin kòmanse nan vant ozanchè dèyè Zayisyen. Lè nèg yo gade yo di si son lòt diplomat ki, si son lòt konsil ki vin la a, yap pran chaplèt. Si son lòt nèg yo bay prezidan an kòm pou e kòm minis afè etranjè yo pral nan pwoblèm, nèg yo di prezidan men ti Claude. Ok. Thérèse Longchamp ap mete pye prèt nan Benoît Laguerre nan Ayiti. Ou di Benoît Laguerre te bay Jovenel Moïse 80 mil dola meriken? 88 mil dola wi ameriken. 88 mil dola ameriken Benoît Laguerre ou di te bay Jovenel Moïse nan Cap-Haït. Madanm Benoît Laguerre te kanpe anfas mwen lè l fèt lè l fèt antre Balaona. Se gen yon moun k ap bay pwoblèm, li di li menm se 60 mil dola US li ki mete l la a, phtk gen nan men l. Se sa madanm nan te di. O! Mèzalò, lè Ti Claude konn a nèg yo vin bay prezidan an Ti Claude, Ti Claude vin sètoblije konn a antre nan mitan. ki se pitit Thérèse Longchamp ki antre nan gouvèneman Claude Joseph la lè misye minis afè etranjè. Men tenten. E Rachel Semonpoint e Fritz Augustin t ap plenyen, Fritz Augustin ansyen anbasadè, t ap plenyen, misye ap plenyen koze anbachal li pa ka pale. Paske Delò Lagè si tèlman gen pouvwa, si Claude sou gouvèneman l, misye ap plenyen l pa ka kenbe. L ap di konsa ke mezanmi men yo voye yon dam ban mwen la a, men dam nan pa menm kafab fè yon envantè. Oh! Rachel Semonpwen. Yo mande Rachel Semonpwen pou l fè envantè la. An kreyòl, li di l pa kapab. Yo mande Rachel Semonpwen pou l fè envantè la. An anglè, li di l pa kapab. Menm an fransè, yo mete l devan l, li di l pa kapab. Enben, se li menm ki te reskonsab paspò nan enteryè, nan anbasad República Dominicana pou Ayiti. Mezanmi. Moun yo, moun yo se pa tiyo yo tap tiyo sètman lòt jou pou Ti Claude. Monchè, banm kenbe ti rès la paske map vin pi anraje mèkredi. Paske m pral voye foto ba ou. M pral voye videyo kote Amos Laguerre vin touche li pa janm vin travay. Sèke si ministè lan gon travay lap fè, kòm m tande gon mesye yo rele Lubick. Dubic oubyen Lubic kon sa ki an Repiblik Dominikèn ki vin fon envestigasyon pou Ministè Afè Etranjè, misye pa vin fè envestigasyon. Si w vin fon envestigasyon, ou bezwen konnen nan kisa diplomasi a ye, w ap rele moun yo chak moun apa. Li mache ak Madan Terèz lontan nan chak biwo, ap mache pètenten. E èske sa rive ou konnen te gen kòb ki ogmante anndan konsila yo pa egzanp, kote yo double oubyen triple kòb anplwaye? Non. Sou Claude Joseph. Si yo peye, pa egzanp wi m ap ba w, pa egzanp m ap ba w, si chak kay nan 3 fontyè yo, chak fontyè yo gen 3 mil dola, fontyè Pedènal gen 3 mil dola, fontyè Elias Piña gen 3 mil dola k vin jwenn li, US, fontyè Hi, Himani, oubyen Ayisyen di Jimani, gen 3 mil dola k vin jwenn li, gen 9 mil dola ki antre nan konsila chak mwa pou grenn pou chak konsil sa yo, pou chak konsil, pou chak antèn sa yo. Antèn sa yo ki sa yo fè? se moun yo mete sou fontyè lan oka pou gen yon gen yon gen yon gen yon bourara sou fontyè lan pou moun nan parèt lè moun nan parèt e li gen dwa ale nan nan kwaltèl jeneral la li pale avèk jeneral la li pale avèk kolonèl la sak gen an yo rezoud li sou mache a 3 mil dola debake chak mwa pou sa pa janm gon moun ki konn kote kòb sa fèt. Men ou di 300 dola pou yo peye yon kay men ki kay ankò an jeneral Si on pa egzanp m di w gen kay yo nèg yo gen sou fonksyon yo on kay bon menm lè kay la yo yo ta peye on kay 500 dola lòt 2500 dola leta konn kote l fè kounye a ki kay ki sou on fontyè sou Claude Joseph ki te konn peye 500 dola. Bon la Balaona an Repiblik Dominikèn kay ap on kay bèl kay nòmal ap peye nan nan 12 mil pèsos, 15 mil pèsos, 300 dola oubyen 250 dola ameriken. Kounya la pou gen 3 mil dola ki antre sou chak grenn mwen m di w ankò wi se sou Claude Joseph yo monte lajan antèn yo. Men, alò si m konprann. Se sou Claude Joseph, se sou Claude Joseph wi. Depite Benoit Laguerre lè ke leta dominiken tap mande, yo di ke pou ke Ayis, pou ke yo, yo pa dakò pou minis konseye yo ret anndan nan konsila yo. Ou konn sa nèg yo fè? Benoit Laguerre pran madanm ni l desann Ayiti avè l. L al nan imigrasyon, li fè yo fè yon paspò ba li ki di madanm ni se chèf konsila Dayiti. M ap voye foto sa ba ou. M ap voye foto paspò sa ba ou. Oh! Enben, sou, se, se, se sou Ti Klod wi. Non, Ti Klod pa kanpe la, kanpe la, kanpe la, kanpe la. E, ou di Benoit Laguerre desann a madanm ni Ayiti. L al nan imigrasyon li fè yo bay madanm li yon paspò ki di Se konsil jeneral Barahona e madanm nan soti yon paspò. Nan paspò a make konsil jeneral. An resi konbyen? Premye paspò madanm Benoît Laguerre te genyen an li te di minis konseye. Ok. Sèke lè w gen paspò minis konseye a ou pa gen dwa rete chita nan konsila ou dwe ale nan. E anbasad la. Ok. Enben, lè moun yo wè sa, Benoît Laguerre tande ke yo pral mande pou madanm ni pou ministè lan, li kominike avèk Claude Joseph, misye desann Ayiti avèk madanm ni. Lè li rive Ayiti a madanm ni, l ale nan. nan imigrasyon san yon lèt de ministè afè etranjè epi li fè w chanje paswa w bay madanm li? Eske ou gen paspo sa a? Ou genyen li? Ah monchè, aba m tou ret tanmen mèkredi fè m pou m kraze peyi avè w. Oouyy. Mèkredi Azael map voye tout bagay ba ou chèf mwen. Tèt nou bagay. Eske Jovenel eske eske Jovenel te konn dou sa lap sibi? Tande. Eske Jovenel te konn dou sa lap sibi? Aba nèg yo. Chèf mwen. Mwen menm kap pale avè w la a, prezidan te di m ke li pa gen ni rele, ni soti sou tèt diplomasi a an Repiblik Dominikèn. Paske diplomasi Repiblik Dominikèn nan se yon diplomasi ki vant li ye. Se yon diplomasi ki gen yon vant ozanchè. Nou di si gon moun ki pou vin nan konsila lap vin yon moun nouvo ke nou pa rekonèt ke pyès moun pa rekonèt epi pou nou chita sou tab avèl pou nou mandel men kisa pèp la gen bezwen mesye se sou ti Claude wi madanm depite Benoît Laguerre renouvle tout badj diplomasi a kite ba la ona tout moun kite ba la ona moun nan pa konn li li pa konn ekri e bwèl gon badj konsila dayiti nan menl wi. Oouyy! Tè Mwen tè! gen moun, mwen gen, mwen gen moun ki sou ti Claude Joseph ki jwenn badj wi, ki pat ki son moun, son moun ki sal fè, se nan mache lal vann avè badj la wi, badj diplomatik la wi, bon mwen menm m ta Oh! renmen pou ti Claude rele pou pou ti Oh! Claude ta demanti. Kanpe la, kanpe la, kanpe la, kanpe la! Ou di gen moun ki gen badj diplomasi ayisyèn nan men l epi nan mache l al vann? Ke madanm depite a te ba yo sou Claude Joseph. Ke badj sa yo, badj sa yo se moun k al dèyè pèpè Ayiti pou vin antre an Repiblik Dominikèn, se moun k al dèyè tenis Ayiti pou vin an Repiblik Dominikèn. Si ministè afè etranjè vle fè yon envestigasyon, ke l antre an kontak avè m epi m ba yo nimewo m. Tan kanpe la, m poko konprann. Ou di m gen de moun ki genyen badj ministè afè etranjè sou Claude Joseph, se moun k al achte pèpè pou revann. Ya, yo gen badj sa nan men epi yo desann Ayiti y al achte pèpè. Gen moun nan k al achte tenis paske militè dominiken an, militè dominiken pa tcheke yo. E mwen menm m gen nèg mwen konnen, mwen gen nèg mwen konnen. ki te nan ki te nan pwoblèm Ayiti ki an Repiblik Dominikèn lè ke Benoît Laguerre vin repran pouvwa a sou Claude Joseph. Ok chèf mwen. Lè ke Benoît Laguerre vin repran pouvwa a sou Claude Joseph, nèg sa yo gen badj nan men yo, yo desann Ayiti sou machin prive yo. Epi si leta ayisyen vle konnen, nèg sa yo ap touche, sou gouvèneman Benoît Laguerre lan avèk Claude Joseph, depi lè Claude, si Claude te la, nèg sa yo ap touche 18 mil pèson, Eske yo peye yo tou? Tande, moun k al Ayiti k al achte tenis, te pèpè pou l vann a badj la, eske l touche tou nan konsila a? Wi, yo peye yo wi.